Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout moun anfòm jodia se 17 janvye 2023 se ta di jodia se mardi mardi 17 janvye 2023 donk avan nou kòmanse emisyon sila map jis voye yon ti avètisman ekoute pou lèjan ki reyitilize lè kontni de rl prod sitou lavwa. Map mande nou yon sèvis, si yon moun bezwen itilize vwa m pou pase sou chanèl ou, rele m oubyen ekri m pou di m sa. Paske si yon moun bezwen nimewo m wap jwenn li trè trè fasil. Paske emisyon m yo se de kontni moun kapab reyitilize. M pap gen ankenn pwoblèm pou yon moun ou rele m ou mande m emisyon yo w ap kapab reyitilize yo. Men imedyatman ou pran yo, se pa avèk aseptasyon m, donk sa va poze pwoblèm. E pou anpil nèg ki sou Facebook, k ap itilize emisyon m sou Facebook pou fè lajan. Paske men ki danje ki genyen ladan l. Mwen menm m ap trete yon seri de dosye, ok, dosye yo ki ekspoze m, paske si bandi ap chache w agòch, adwat, Donk ou menm ou son moun ki parèt vilnerab la. Pandan mwen m fon grenn emisyon epi gen 10 chanèl ki prann li ap pase l. Genyen 20 paj ki prann li ap pase l. Sa vle di ki sa? Moun ki pral sible a se pa moun ki gen paj yo, se pa moun ki gen chanèl yo. Se moun ki fè emisyon sa a. Donk sa vle di ke tout presyon m se sou do m. E tan ke l ap pase sou lòt chanèl, donk se plis presyon toujou. Donk antouka, mwen mande nou pou n fè yon stop. Gon sèl mwayen yon nèg ou kapab pase emisyon RL prod. Ou rele m, oubyen ou ekri m, m ap di w wi ou ka pran l. Men depi w fè sa san konsantman m, si w sou YouTube, m ap flag ou. Se premye fwa m pral fè sa. M ap flag ou. Si w sou Facebook. Mwen genyen plizyè son ki gen dwa dotè sou yo, m ap mete yo anba voice la, lè sa a paj ou a ap demonetize paske Facebook la li anpe difisil pou kapab flag moun nan, paj ou a ap demonetize lè sa a ou pral di gade sa yo fè m. Eske nou konprann? Nou wè li? Mwen gen e kòmsi mizik ki gen dwa dotè menm wi ki anrejistre, nou wè m poko mete yo. Se tann m ap tann paske gen anpil paj m pral oblije fèmen yo. E gen anpil chanèl tou ki pral oblije fèmen. Paske fòk nou konprann pou ki sa. E nou konnen pou ki sa? Se paske mwen menm, mwen itilize 2 ti bout videyo, yo ban m 2 flag. Sa vle di si m pran yon twazyèm strayk, chèn nan ap tou fèmen. Nou konprann sa sa vle di? Yon ti kal videyo sou Facebook de premye nivo, ebyen strayk. Gen yon lòt ti son, mwen pran ankò yon lòt kote, strayk. Donk sa vle di, Tanpri souple fon poze. Mwen menm depim pran yon grenn la ankò sa vle di chanèl la ap fèmen. E lèw pran yon strayk se nan 3 mwa lap leve pou moun ki pa konnen sa. Brèf nou pral ba ou enfòmasyon nan kad emisyon sila a dosye ki konsène lapolis. Nan kad yon operasyon lapolis mennen Tabar 60 nan aprè midi dimanch 15 janvye 2023 genyen 3 bandi. Ki yo menm selon langaj lapolis mòtèlman blese. Nèg sa yo fè vrèl pou peyi son chapo nan echanj de tir avèk fòs lòd yo. Zam ak machin sezi nan kad operasyon sila. Lapolis reyalize entèvansyon sa swit ak yon apèl telefonik yon sitwayen nan zòn nan nan Tabar 60 ki fè kwè endividi ki gen gwo zam nan men yo pote boure nan kay yon jij de pè. yon patwouy vit depeche pou kapab pran kontwòl sitiyasyon an. Pa rapò ak yon sitiyasyon konsa, gen ekip ranfò yo te solisite, 2 inite bri ak yon inite udmo nan Kwadèboukè epi yon ekip swat te rive sou plas. Bilan operasyon sila, 3 bandi rekipere e fòk nou di ke lapolis kontinye solisite yon lòt fwa kolaborasyon popilasyon an pou kapab batay kont endividi sa yo k ap simen latwoublay nan peyi Dayiti. Kounye a nou pral pèmèt ou gade yon ti videyo kote ke kowòdinasyon près, relasyon piblik polis nasyonal atravè seksyon odyo vizyèl li prezante bay piblik la Yon repòtaj sou liberasyon 2 otaj nan Moleya, se te dimanch 15 janvye 2023. Dimanch 15 janvye 2023, li te anviwon 7 è diswa, lè yon gwoup nèg ak zam debake kay yon fanmi nan Laplèn. Objektif lan se te pou anlve yon pwopriyetè otèl ki erezman te gentan chape poul li. Toutfwa, bandi yo deside ale avèk madanm misye ak tout yon sèl. Menm moman moun nan ap manyen pòt la, yo tou choute pòt la avèk yon kout pye, anpi tou yo tire, yo kouri antre anndan, y anvayi nou. E apre sa, lè yo rive, genlè se 2 mari m yo te vin, yo pa jwenn ni. Lè w di nou yo, kiyès sa yo? M pa konnen yo, paske s on pakèt moun ki kagoule, yon pakèt jenn gason. Lè yo pran m, yo kagoule m, m pa ka kontwole konbyen, e te gen sou moto tou. Pran annik pran m, yo pouse m nan machin nan, M pat gade ki mak machin ap pake mak pase m pat konnen, se pat yon bagay mwen t atann. Men ki lè sa pase? 6 zè pral nan 6 zè edmi. Di swa? O wi. Nou konbyen yo te pran? Nou 2, mwen menm avèk yon ti sè m. Sou tout pakou a, mesye yo gentan pwomèt medam yo yo pral maltrete yo lè yo rive nan baz yo. M pa konnen sa yo ta pral fè avè m paske m se yon moun m se sèvant Bondye m te toujou di, se sa k fè m te toujou di moun yo, si bandi yo pran m nou pa bezwen bay yon goud paske m prè pou m mouri mwen. E lè yo pranm tou m di m se sèvant Bondye. Yo di madam ou pale twòp, m di m se sèvant Bondye, fòm ka di l. M di lakay mwen la gen selil de priyè. M di m pa gen vòlè lakay mwen. Yo di lè nou rive nap bat ou anpil. M di ke volonte Bondye fèt. E Manik fèmen bouch mwen ba kòb la tyoul. Sa w tande a katouch fè mikalaw. Menm medam yo pa konnen kòman yo fè pa viktim anndan machin nan. Lè n tande tire a epi. Machin nan al frape nou min. Paske chofè a gentan pran bal. Tout sa, tout lè sa nou anndan machin nan. Nou anndan machin nan. Katouch, katouch men. Tout katouch ap tire epi m tande y ap frape nan vit la. Epi m ret kot sè m nan konsa epi te gen youn ki chita nan pòt li a. Epi l ap tire. Lè sè m nan kò m ap rele m, m pa reponn paske si l vire sou nou l ka tire nou. Li toujou ap kontwole nou. Menm lè l wè kawotchou yo gentan plat, l ap kontwole nou. Li poko desann. Se lè chofè a di mesye m pran bal m mouri. E lè al pral ouvri pòt li a, epi nou pa wè kote l fè. Epi l ap tire tou wi. L ap tire lapolis ap tire. Epi lapolis ranje kò yo nan yon kwen pou yo pa wè epi nou kouri. Nou desann machin nan nou kouri. Medam yo kouri al refijye yo nan yon kay avan lapolis te vin rekipere yo. Paske se yon baryè nou jwenn ouvri nou kou antre. Lè nou kou antre se mwen k fèmen baryè a tout sa m pa konnen si se fòs Bondye m rete m rale baryè a m fèmen l lè nou kou antre m jwenn yon dam li di sak gen m di sove lavi nou li di non nou pap ka resevwa m di sove lavi m madanm m an danje Li te nan yon chanm li kouri kite m, lè m wè l kouri m kouri fè dèyè l tou, lè m rive nan yon gran lakou, lè m rive sou gran lakou a, mwen jwenn plizyè jèn gason, m vin pi pè toujou, se lè a yo di nou pa bezwen pè. Lè polis yo debake yo vin pran yo, se te gwo soulajman. Lapolis ap fè travay li. Nou wè vre lapolis kanpe. Paske si Bondye. Pat voye bakòp la e paske yo gentan tande kisa kap pase nan zòn nan epi yo menm yap fè ti vire tounen e menm kadè a tou yal kwaze a machin nan si lapolis pat sou menn yo patap vire depi yo te pran nouvèl la machin nan ap vire nan zòn nan yo menm pou yo te sou men yo tou Pou yo ap bay zòn nan sekirite, nou tap viktim. Nou di mèsi anpil pou travay yap fè kenbe la e map konseye yo tou avan yo sòti toujou priye paske Bondye fidèl. Bilan entèvansyon an gen 2 otaj ki libere, yon bandi tonbe, 3 zam konfiske ladan yo yon fizi M4. Lapolis sezi tou 2 motosiklèt ak yon machin. Anndan machin nan, lapolis jwenn 2 plak. Selon enfòmasyon lapolis dispoze, machin nan ak tout plak yo, se vòlè bandi yo te vòlè yo. E yo deja fè plizyè kidnaping nan plèn nan avèk yo. Se lapolis Bon Repo ak komisarya Kwadèboukè epi komisarya Taba ki reyalize kokennchenn operasyon sila. E finalman polisye yo sanble frape wi la dimanch lan. Wè dimanch anpil travay fèt nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Toujou dosye konsènan lapolis, desè twazyèm chèf gang Bwa Kale nan Gonayiv swit ak blesì pa bal. Mackenson Thilus alyas Kenkenn, twazyèm chèf gang Bwa Kale, yon transfuj nan gang Kokorat San Ras, mouri nan lopital La Providence nan Gonayiv. Aprè li fin blese pa bal nan kad operasyon ant udmo Latibonit ak Brigad Dentèvansyon Komisarya Gonayiv nan lannwit 13 pou louvri 14 janvye 2023 nan Twou Sab, yon banlye nan vil sila, Makenson ak 6 lòt bandi te gentan chape poul yo men plizyè nan yo te touche pa bal. pami yo defen an ki li menm te ale lopital Lestè kote li jwenn arestasyon l nan dat 14 janvye 2023 epi yo transfere li nan lopital la Pwovidans nan Gonayiv. Desè Kenken ogmante lis bwa kale ki genyen 5 mò en moins de 48 heures. Malgre lè bòn nouvèl konsènan lapolis men sa pa anpeche ke bandi yo kontinye ap frape nan divès zòn nan kapital la. Endividi ame kidnape nan dat lendi 16 janvye 2023 a nan fen aprè midi 2 moun nan zòn Kanapevè nan komin Pòtoprens. Bandi yo pa chome paske yo kontinye ap frape yè ki se 16 janvye tou pre lokal Meri Pòtoprens, kèk dizèn mèt sou komisarya Kanapevè, endividi ame kidnape 2 moun alòske yo te abò yon veyikil. Temwen yo rapòte ke kidnapè yo ki tap sikile abò yon veyikil mak Toyota koulè blanch. Rivren yo mande lapolis pou kapab efektye patwouy nan zòn nan yon mannyè pou kapab fè malfra sa yo pa vin fè kidnaping nan blòk sila. Arnel Belizaire reyaji swit ak sanksyon li di li tande peyi Kanada enpoze kont li poutèt li se moun ki ap kolede ak bandi, se moun ki alorijin vyolans nan peyi Dayiti. Pou ansyen depite Dèlma Tabar la, sanksyon sa yo se pèn pèdi, se kòm yon kou depe dan lo paske li menm sa pa t twò enterese l. Li te nan mikwo konfrè nou yo nan Tropic FM. Mwen salye tout fidèl oditè ak oditris Topik FM yo, tout kanmarad, frè nan Sim Agrikò a k ap koute nou. S on onè, on plezi pou nou fè yon ti babou jodi an. Ekoute Daniel, mwen wè jodi a nou tonbe nan yon deklarasyon ekstrèm, menm entèlektyèl kounye a la ap fè apwòch ewone. Ekoute, lè yon peyi gen yon pwoblèm a yon peyi, li pran sanksyon kont peyi a. Jodi a, Arnel Bélizaire, jan m te di l otrefwa a, je ne représente pas Haïti. E m pa nan anyen a y voir a Kanada. Kouman w ta fè vle jodi a pou Kanada di l pran sanksyon? kont Ayisyen. E nou menm n ap repete radòt sa a vre, n ap di Kanada pran sanksyon. Non men tout sanksyon ke lòt peyi pran kont lòt peyi yo, yo di apati de kisa wi ke yo pran sanksyon kont yon sitwayen lòt peyi si yo gen pou yo pran. se lè yo prann yo ok nan kont espyonaj yo pran yo yap travay kont enterè peyi yo lè sa yo menm yo avize peyi yo ke moun sa li pran sanksyon kont li men si nou menm ayisyen bon kòm sa yo mete sou moun nan la nou pa ka di gen gouvèneman pou kanada fè sa nan figi nou la epi nou dakò Desepsyon m se oprime mal oryante yo, sa yo rele nèg a zam yo. Se yo k desepsyon m paske m te toujou di yo nan eta vreman ke peyi a ye la a, se yon sèl elit ame k ap retire nou nan sa ke n ye la a. Paske sa nou pran pou moun yo ofon se yon pakèt bagay ou konprann k ap siveye opòtinite pou yo parèt tèt yo pou yo ka pase pou pi bon. E lè w ap fè peyi Il nous faut des hommes et des femmes de caractère reyèl kapab de dire non. Mesye, lè w ap tande Edouard Paul nan entèvansyon l ap fè, li montre w ke se Jezi Kri wi ok ki ap desann la jan entènasyonal la pran sanksyon kont sitwayen ayisyen yo. Bon mesye! lè nou gade pou nou wè ke. Nan moun nou kwè yo, ki te kapab referans, nan moun nou kwè ki te kapab modèl yo, nou wè ke jodi a, se yo menm ki se desepsyon an. Kouman w ta fè vle, pou kèlkeswa rezon, mwen m te di sa, m goumen ak Lamòt, m goumen ak Michael Martelly, men m pa janm enmi yo. Se sa k fè w wè lè moun yo ap sòti ak sanksyon, w pa janm wè Arnel Belizaire voye monte. M toujou di w ke lè moun sa yo fè sa, ou pa alèz sitou ke lè w nan vwayaje. Mwen menm, chans pa m jodi an, m fè yon chwa, m pa vwayaje e pèp ayisyen aksèpte m jan m ye an. Kouman w ta fè vle Daniel, mwen gen 10 zan m ap di kondisyon ke zam ap antre nan peyi an ki vin reprezante yon gwo danje pou sosyete an, yon menas. Men tout moun kap pale jodi a yo te la vre wi. M ta renmen konbyen fwa moun ou wè kap pran le devan jodi a kap apiye sanksyon men yo pa rann yo kont se yo tout ki pa anyen. Paske lè Kanada ap aji konsa kont sitwayen oubyen otorite peyi w. Mwen menm m te fè m le devwa. M te di danje a men kote ke lap abouti. Men yo pa janm pran mezi. Men yo vle ke. Mwen menm bon mal rann anfas frèm yo. Pa bliye ke Daniel nan mikro sa m toujou eksplike pèp ayisyen an gen 3 kategori de nèg a zam. Yon kategori de nèg a zam ki kenbe zam nan se paske se sèl jan otorite bò isit respekte yo, yo bay enpòtans. Siw pou wè Daniel m toujou dil lè yap fè pwogram nan yon seri de zòn lè se nèg a zam ki voye ekri yo ki di yo men sa ke yap fè gade jan yo resevwal sa son kategori gon lòt kategori de nèg a zam se respè ke li menm li konnen ke sil pa gen zam poul enpozel nan teritwal lan e ke lap pase pou yon kokorat epi gen lòt twazyèm kategori an ki se menm jan a lougawou vòlè kèlkeswa sa ou fè de yo yap toujou vòlè. bay ti bagay sal ke m toujou ap repwoche. Men mwen menm m toujou di moun yo byen. Kategori oprime mal oryante yo, se politik m ap fè. Mwen konn reyalite geto a. Mwen konnen konbyen ke se difisil ok pou yon lidè nan geto ke mwen rele oprime mal oryante. pou m konnen ke kisa l ap andire. Se li menm ki ranplase Leta nan geto a. Jodi a lè Kanada, pou m wè ke kòm sa nou gen opouvwa yo la, yo pa otorite k ap defann enterè sitwayen peyi yo, kòm otan fè vle, mwen se eli 2 pi gwo nan pi gwo komin ki genyen atravè la Repiblik, Delma-Taba. Se mwen ki te depite de nan pi gwo komin ki genyen atravè la Repiblik Dayiti. Kòman w ta fè vle pou m pa pale avèk oprime mal oryante yo? Lè yo gen revandikasyon yo, sa vle di ke paske yo gen zam nan yo pa moun? Yo pa Ayisyen? Kòmsi e mwen ki te ba yo kat elektoral? E mwen ki te rele yo sitwayen? Yo pa vote menm jan ak tout lòt moun. Ou vle dim la gen moun ki pa pale avèk yo vizibleman ou menm kòm ou pale avè yo vizibleman moun konn ou konn pale avèk yo gen yon ipokrizi ou vle dim nan kesyon sa? Bon mwen menm Daniel mwen m toujou di pèp ayisyen an je parle de moi paske yo pat voye m marasa nan parleman an manda m te genyen an se mwen menm moun Dèlma ak Taba te bay e se pou sa m toujou di moun Dèlma ak Taba m pap al chache ran nèg a zam paske mwen Arnel Belizaire m son nèg a zam se kisa w fè a zam nan paske premye metye m nan vi m se metye dè zam ke li ye mwen son militè un bon m son fran spesyalis an blende ok mwen son bon anketè ok m gon mastè nan syans di konpòteman m gon phd an kriminoloji sè ke lè m rantre nan leta e pa favè yo te fè m mwen menm mwen konn sa sa vle di rezoud konfli, rezoud yon seri de pwoblèm nan zòn de non dwa. M ap fè l depi lontan. Pa bliye ke m di peyi an m patisipe nan 3 lit ame deja. Batay Kazèn Palè, m te militè an fonksyon. Batay 91 kont frap, mwen te militè. Batay 2004, mwen te vrèman pratpakaka. Paske m konn sa sa vle di. Jodi a, gen yon batay k ap fèt, li manke yon liy ideyolojik ki vin fè sitwayen yo soufri viktim paske gen yon melanj ki fèt. Melanj lan, se ke ou jwenn vòlè, vwayou, voryen melanje a bon mas. Vin fè jodi a, ou pa ka pale de yon revolisyon reyèl. Paske nan lit, lè w ap fè l pou yon lit politik ame, li gen yon oryantasyon. Sè ke moun ki pwòch ou yo, moun ki abitye nan zòn ou yo, se yo menm ki se tout kouvèti w, yo pa viktim. Paske mwen m konn sa sa vle di. E se pou sa m toujou di nasyon an, men pou ki rezon k fè ke mwen menm mwen pale ak nèg a zam. E m pa pale ak tout kategori nèg a zam. M vle nasyon an sonje l. M toujou repete l e m klè sou pozisyon m nan. Mwen pa pale ak tout kategori nèg a zam. Men mwen son lidè enkontounab, mwen son kandida o sena e yon bon moun ki mennen nou. nan katye de non dwa sa yo ke minista ou byen kanada ou byen lèzetazini vin fè an yo pat zòn de non dwa toutan poukisa jodi a yo kite yo rive zòn de non dwa ebyen mwen menm Arnel Belizaire se moun sa yo ki gen zam yo se yo k mennen m fè kanpay nan tout zòn sa yo. Bann gade avèk avèk ou Arnel Belizaire pou l actuel kisa ou pral fè aprè rapò sa yo mete deyò kont ou an èske ou pral ekri otorite kanadyèn yo sou kesyon sa pou detaye pou w vin mande yo plis esplikasyon ki prèv yo genyen ki moutre yo di w nan kesyon kesyon zam. Ekoute. M al fè yon bagay se pou ayisyen m ap fè l jodi a ayisyen pa reprezantan anyen pou kanada n ap al nan pèdi tan n pou l reponn nan nou pa vo sa yo jodi a nou pa gen ayisyen sa yo jodi a ki t ap mete ok moun sa yo nan yon sitiyasyon pou yo ta reponn jodi a ayisyen pa gen valè sa a devan mòd dirijan ke n gen la men mwen menm pou onè pa m. pou respè vrèman petèt pèp ayisyen an gen pou mwen, m ap ekri fòmèlman ok premye minis ok Justin Trudeau via son anbasad pou m di l ke depi dizan l t ap kritike zam k ap tranzite lakay li pou fè trafik lefèt ke se de moun ke l te mete opouvwa k t ap fè trafik la sa pa t deranje l. Men jodi an, paske m pa rantre nan pran zam pou m al tire sou ti nèg geto parèy mwen yo ke m evolye avè yo depi lontan an, yo gen yon pwoblèm ak sa. Men mwen m ap di yo ke se vrèman desevan e se vrèman domaj se konsa ke yo konsidere l. Men mwen menm Amel Belizaire m pa gen foli ran, m pa gen foli klan. M pa pral aji pou fè yo plezi pandan ke m ap bliye kote m soti. Se nan geto a e la m fèt, se la m grandi, se la m evolye, se la m abite. Mwen menm m fon chwa m pa vòlè, m fon chwa m pa gang. E si m chwazi rete moun mwen ye a jiskaske m rive nan nivo sa, se pa Kanada ki ta al fèm chanje pozisyon bon zwazo bèk fè mezanmi ki zwazo bèk fè pa fèm chanje de pozisyon epi ou panse se Canada ki pral fèm chanje de pozisyon nan. Rete la ansanm avèk nou nap tounen lèn tounen nou pral fon dosye tout afè spesyal sou sa kap pase nan la jistis nan peyi dayiti rapò akablan se nan pap di rapò men liste ki mta kapab di parèt on ti jan sakaje. Kesyon jistis lan CSPJ frape pye l atè gen jij ki kòmanse rele anmwe paske lè yo sòti yon lis ou wè non w pa nan lis lan e depi non w pa nan lis lan sèke ou nan vòlè ou nan kidnaping ou nan fè dil anba tab donk bagay sa fè anpil moun voye pye nou pral jwenn kèlke reyaksyon e nou pral plase sa nan yon kontèks toutafè patikilye epi w a konprann pou wè isit. Gen nèg, yo gen nen nan vizaj yo men nen sa li pa reprezante ankenn dignite. Merci la famille kom toujou un maximum de komantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!